Bonjou bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou alon nou randre dan le klan di diable. Ebyen, enfòmasyon yo anpil e fò n fon jan pou n kapab klase yo paske yè mwen t ap fè yon emisyon pou m di ke ekoute le peyi est okipe par de bandits armes, y a quelqu'un qui dit que non c'est pas le pays c'est yon ti kal nan peyi an ou pa ka di l konsa. Nan yon lòt emisyon ke m te fè, m te pote presizyon an pou moun sa pou m te kapab fè l plezi paske ebyen li vle kwè ke se yon ti kal nan peyi an ki gen bandi. Donk, le peyi n'est pas totalman okipe pa de bandi zame. Men, yon moun ki ap tande nouvèl, ki konprann peyi Dayiti, l ap di tèt li ke, ebyen, peyi a chaje avèk bandi. Gen yon zòn depi kèk tan, m tande pale de li, an matyè densekirite. M di waw, m ta renmen konnen, ki sa k pase o final. Ebyen. Mal mennen ankèt, mwen fini pa rann mwen kont ke zòn sa gen anpil ensekirite. N ap pati la a, nou prale nan komin Mayisad. Komin Mayisad sitye li nan departeman di Centre. Nan komin sila a, fò n di ke gen anpil krim k ap fèt prèske maten, midi, swa. E de bandi zame, il y en a beaucoup. Le 28 out dènye, Gen yon moun ki voye yon foto ban mwen. Baw, lè m ouvè foto a, m wè yon tèt. Se yon tèt yo koupe. Epi, yo mete yon ti bere wouj nan tèt moun sa. Hum! Ebyen, fò m di nou ke nèg sa yo koupe tèt li an, li afilye li ak yon gang, yon nèg ki rele Bòkò Tinèg ap dirije nan komin Mayisad patikilyèman nan seksyon Madanjwa. Mwen toujou tande seksyon kominal sila gen anpil ensekirite epi m di banm mennen ankèt. Lè yo voye foto a ban mwen m di kiyès sa? Epi moun nan di m ke ekoute, wè nèg sa w ap gade la? Misye te vin fè resèt nan yon mache pou nèg sa yo rele Bòkò Tinèg lan. M pral pale nou de Bòkò Tinèg la toutalè. Men sepandan te gen yon lòt gwoup ki t ap veye nèg sa yo, yo rive sou yo, misye li menm lòt la sote tèt li ak yon kout manchèt. Donk se konsa li menm li pèdi lavi l. Jan m te di nou sa pase nan mache madanjwa. Tande byen, bòkò ti nèg, ou gen chans wè li sou foto a la, li plis sanble ak yon pèsonaj Gen yon jenn gason, men misye pa pote kanson l pou bèl twèl. Misye gen anpil nèg ki avèk li. Zòn sa ki rele Madanjwa a, Kazèk la pa ka vini la. Ok. E genyen lòt moun tou ki pa ka vini la. Si genyen yon moun ki kapab kanpe anfas mouche bòkò ti nèg, ebyen se klan. Wisger a. Depi lè bòkò Tinèg vin nan zòn sila a, tout moun Madanjwa oblije kite zòn nan swa pou ale nan santrovil Mayisad, pou ale nan lòt zòn yo paske misye mechan anpil e misye konn touye moun pou l fè sakrifis. Li ougan tou wi, men s on chèf bandi. M gen enpresyon gen lè ougan an s on chapo l mete sou do l ebyen pou kapab fè mal. Dye swa louwe, te gen yon klan ki ta kapab kanpe anfas nèg sa yo. Fòk mwen di nou ke sa gen kèk jou depi ke te gen yon gwo operasyon lapolis mennen nan zòn sila a, polisye udmo yo, yo boule kay bòkò ti nèg la. Se nan zòn dèyè do tèren an. Ebyen Bò kò ti nèg la kisa l fè misye gen badji li nèg yo boule yo men misye vin pi mechan toujou tande byen misye touye anpil moun te gen yon dominiken avèk 2 lòt moun ki vin lakay misye ki vin fè pwen paske pa bliye anpil komin nan departeman sant lan yo prèske se vwazin. Anpil lòt zòn an Repiblik Dominikèn. Sa vle di, lè w pran zòn tankou Beladè, ou pran Savanèt, ebyen Dominiken yo prèske gen rantre soti, se yon ti lizyè ki separe anpil kote an Repiblik Dominikèn avèk zòn sa yo. Ebyen, mouche sa li menm, pandan nèg yo vin lakay li an, Vin fè bagay ougan. Misye touye nèg yo, li antere yo epi li pran sa moun sa yo posede. Se nèg ki touye moun pou dan ri. Eske nou tande? Donk, m ap mande eske m pa gen rezon pou m di ke preske tout kote nan peyi sa a se gang, se bandi. Misye genyen 2 nèg ki sou lis li. Kazèk zòn sa ki oblije li menm kite zòn nan avèk yon lòt bwòdè. Hum! Hay! Eske m ka jwenn non nèg sa? Wè! Kazèk la m kwè se Yonal epi gen yon lòt ki rele Kenpès. Nèg sa yo oblije al nan bouk Mayisad. Misye di depi l fin touye 2 nèg sa yo, yo mèt touye l. Li pa gen pwoblèm. Misye te poze kandida. M kwè nan ane pase yo misye te nan phtk. Men kounya. Depi lè yo fin boule kay li a, ebyen misye vin kwè pwòch renmen Ayiti. Misye te poze kandida pou kazèk, men moun yo pa renmen misye paske si w ap fè tout krim sa yo bròdè, ebyen yo p ap renmen w. Ebyen se sa ki pase. Donk, misye ap bay pwoblèm nan vil la. Wè operasyon fèt dèyè misye, yo boule kay misye, ebyen misye kanpe dan. Misye ap bay pwoblèm. Lè bòkò ap aji, pa egzanp la, si misye ap bat yon moun, si l gen yon patizan l ki di chèf la fè l gras, misye ap kite moun nan kounye a se a patizan l pral annafè, l ap pete tèt li ak baton. Misye touye moun pou dan ri. Men nou konn sa k fè bòkò a misye vin frajil konsa, se paske misye se yon nèg ki brè Florida. E bagay sa depi w bwè l, ebyen pwoblèm. Gen pakèt nèg ki konn pran plezi yo fè melanj Florida avèk lòt bagay, epi sa w tande a la a, tèt nèg yo vin di tankou yon bout fè, epi pwoblèm. Ebyen se konsa, lè moun Madanzwa yo tout kite zòn sa a, ebyen pou kouwèlye la n ta kapab di se klan Wisger a ki ap batay a nèg sa yo. Lè nèg sa yo yon kote, ebyen si Wisger debake, ebyen Se fas a fas, se anpil pwoblèm. Wisge a se zanmi moun tout moun, men misye li menm, se enmi tout moun. Lè yo t ap boule kay misye a, misye te al nan antèman yon lòt gang, men li te kite 6 nèg sou plas ap veye. Nèg sa yo oblije jwe pye yo, epi y ap asiste enpuisan ak aksyon sila. Se pou m di nou ke. Mouche sa a, nou ta renmen ke gen yon fiksasyon ki fèt sou li tou, paske kant anpil nèg ap bay pwoblèm nan Pòtoprens, nou konprann ke se sèlman Pòtoprens gang konsantre, men nan anpil zòn nan andeyò yo, nan seksyon kominal yo, ebyen, gen anpil pwoblèm tou. Kòm, anpil moun estime lè chèf polis la pale, li pale pou faire du bruit, men pou pase a l'action, se petèt zewo. Se sak fè anpil moun pa kapab mande Leon Charles pou gen yon fiksasyon tou sou mouche sa yo rele ougan an. Wè, misye fè anpil krim e misye fè anpil moun kite zòn madan jwa a. Si ou rankontre avèk euh, fanmi sèten moun tankou Noël, Sama, Odile, ebyen moun sa yo ap ba w eksplikasyon de kiyès ki ti nèg la, bòkò ti nèg. Depi misye ap antre nan zòn nan, li te mèt sizè diswa tout moun chache yon kote mete kò yo. Paske, misye pa nan griyen dan ak moun. Depi l jwenn yon moun ki te di l fout sèlman, l ap vide bal sou ou. Chèf gang yo rele ti nèg la Se li menm ki pou fè depi se arestasyon pou abitan yo. Menm kazèk la jan m te di nou an pa ka apwoche. Depi kazèk zòn nan ta vle al fè yon arestasyon, chèf gang nan di l ap touye l. E finalman kazèk la sou lis. Hum! Kazèk la sou lis. Donk zòn Madan Jwa a si w al mennen w ankèt pou kouwè l ye la a pa gen moun ki rete la ankò. Men y a! Un problème, il y a un problème, c'est que genyen anpil pòs ki ap fèt sou Facebook, pòs kote ke anpil moun ap plenyen, wè, anpil moun ap plenyen paske bagay la pa bon, yo akize anpil otorite nan Mayisad ki ta de konivans avèk bòkò ti nèg. O pwen ke yo site non yon ansyen depite ki ta bay misye yon zam manch long pou kapab fonksyone. Se konsa l toujou ye. Paske nèg k ap fè politik la nan peyi Dayiti, li toujou gen de twa grenn gang. Se la fòmil menm de se peyi pou nèg k ap fè politik. Sa vle di, fò toujou gen de twa grenn gang de nèg ou ta kapab konsidere kòm de chyen. Depi w di Hey! Pran moun sa a! Epi sa w tande a la a, l ap pran l. Se konsa bagay yo fonksyone. Donk mwen espere nou pran nòt, yon nouvèl zòn figire pami zòn danjrez nan peyi Dayiti, Madanjwa ki sitiye nan komin Mayisad. Mèsi lafanmi, kòm toujou, an maksimòm de kòmantè, an maksimòm de pataj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi